Medam e mesye, zanmi, konpatriyòt ti vi lakay Haïti pwen kòm yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout e nap swete w byenvini deja e nou kontan avèk ou jodi an se jedi 5 janvye 2023 e se kanal paw la ki antre lakay ou. Pou nou pote videyo sa pou ou ebyen dosye Bob Kayou, dosye Kimberly, dosye Peti Chèf nou pote tout dènye detay yo pou ou, ou pral sezi tande kòman atis Bob Kayou, rapè, ebyen ki li menm avili Peti Chèf san l pa menm rann li kont e jodi an la a Petit chef fèk kare nan pwoblèm paske aprè deklarasyon sa ke Bob Kayou fè la a, komisè Jacques Lafontant deja ap bouske Bob Kayou kou chen fou ki li menm ta fè pati de gwoup gang sa ki pote non Baz 257 ki loje nan mòn Laza k ap teyorize nan Petyonvil mèdam e mesye. Enben jodi an la a Bob Kayou li menm misye konfime ke Peti Chèf se yon chèf gang e se li menm k ap dirije gwoup gang 257. Genyen tou ansyen senatè peyi a, Moïse Jean Charles ki li menm sòti nan silans li la a. Enben, senatè a fè gwo deklarasyon sitou sou ensekirite a ak sa k ap pase nan peyi Dayiti. E gen anpil moun ki di Moïse Jean Charles misye gen djòb nan brh e se youn nan rezon ki fè jodi an la a nou pa tande l enben jodi a la a lidè peyi a Moïse Jean Charles ki li menm sòti nan silans li e misye fè gwo deklarasyon ke nou pral envite ou tande anndan videyo sa a rete konekte rete e swiv videyo a jiska lafen bòn ekout tout moun Nap tounen pou yon pwochèn video. Mpa pran ti tap senti sou kote konsa. Mpa pran ti tap. Tap podo. Enben nèg yap fon game masisi la kijan ou konnen game nan vin ye mwen menm mpap janm pè pale masisi man paske nou konnen pou nou fè game mwen menm mwen menm a tanperaman m pase map gade yon game mwen fè premye bagay mwen fè Ayi gang pam yo. Ayi 2 5 7 kila peti chef. General an chef. Ayi general an chef. Mwen e bad boy ki dèyè m. E gang ki dèyè m. M pa nan afa popwa. Monchè pandan m kanpe min. M fon gim. M lage pataje melodi. M lage lò egri. Pran bal nan petrovil epi la sa na konprann gyèt manman nou ayy gen mouda frèt kap regle la map tou di nou sa nou tèlman pa bay moun valè nou pran jimmy danje mouda frèt a yon pil dan kaka nan djòl li madanm ni menm a yon vye kanadyen sal kap koupe madan jimmy danje nou pa janm dil anyen ansyen konyen ki vòlò mayo gazman a tonton tanbou nèg bristou. Se li nou bay priyorite jounen jodi kap domine sou rapè. An se batè. Nou chita konyen nan mouda. Met on 2 masisi. Ou konn ki jan game nan vini la papa. Depi ou pa gen 2 timoun nan staff ou ka konyen pou on sponsor yo pap ba oul. Mwen m dènyèman m pral di on bagay ki klè la m pap do repete. M sonje Jeff Oka gen 2 sponsor Yo dil chache poul bay Enben mwen menm lè Jeff Oka fè pa de mwen menm Lè Jeff Oka di lap jerem tonnè krazem yo di non Poukisa Bob Kay ou pap pran tap Jodi a m di nou sa Ou wè Jeff Oka e frèm e patnèm boul grenn mwen Men Jeff Oka se youn nan nèg m konnen ki gen sponsor nan menl li ka fon nèg jwenn. Gon paket lot rapè ki ka fè moun jwenn. Jounen jodia Tony mix. Lè gade wè Tony mix. Tony mix jwenn sponsò sou sponsò Tony mix gon kote lap boukante sponsò a frèl ki se izo izolan. Mwen menm map pale mwen menm si nou vle banm bal banm bal bon defen konnen e bandi ki dèyèm e gang ki dèyèm pa boy ki dèyèm. Mpat janm gen bon zanmi. Depi wè ponyèt nèg la kazel zanmim konnen l mannken depi timoun. Medam e mesye, zanmi konpatriyòt, les infos plus yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout e jodi an se jedi 5 janvye 2023 nou pote pou ou videyo sa ki pral etone w, ki pral fè w sezi, ki pral fè w mete 2 men nan tèt aprè deklarasyon Bob Kayou, rapè, atis, bon. Ou pa vle di rès yo se nèg isit e nèg yo pa piti antouka ebyen medam e mesye nan videyo sa nou pote pou ou la nou pral fè w tande divès deklarasyon Bob Kayou ki li menm te nan lokal Bazan 257 kap dirije pa Peti Chèf prezime bandi oubyen prezime chèf gang selon sa enfòmasyon yo bay ebyen Bob Kayou ki te prezan sur les lieux, ki li menm t ap di kisa baz la ye, kisa Peti Chèf ye, kisa li menm tou li ye, e misye te pwofite ap lave kèk atis ki yo menm se de tchitchi nan game lan, e nou konnen Bob Kayou ki toujou pran pòz mafya li, pran pòz dandi, pran pòz grenn 5, antouka nou pral envite ou an tande deklarasyon Bob Kayou e touswit TT pral ban nou rès. Dosye Bob Kayou ak Petit Chef ke manman l di ki pa bandi, ki pa gang, ki pa nan move bagay. Antouka, nan videyo sa a, ou pral sezi tande divès deklarasyon e Bob Kayou menm ak pwòp bouch li, li di ke li s on li s on gang e tout nèg k avè l yo se gang kling kling e yo pa jwe. E se de nèg ki frajil selon sa yo di. Enben nan videyo sa a, TT pral ban nou biyografi. Fi gwoup gangan 2 57 e kote bob kayou te prezan nan video sa ke wap gade sou ekran la antouka bagay yo anpil nan pey dayiti sa nou pat atann se li nou wè e sa nou anvi wè tou nou pa wèl ditou bagay yo grav bagay yo alanvè peyi a tèt anba. Se yon bagay konsa. Antouka, nou pral envite w tande Bob Kayou e TT touswit ki pral ban nou tout detay sou Peti Chèf ak Bob Kayou e divès lòt gwo towo ki te gen zam sou yo anndan videyo sa. Bòn ekout tout moun. Ou sou Les Infos Plus, n ap rejwenn ou pou yon nouvèl videyo. Oubyen YouTube trip foumi paske nou pral fè yon ti pale ak li. Di l sa kounya. M ap ba n tan Banm kòmanse lage ti video sa paske gon bagay kem pral di sou li m pral fè manman konprann e tcheke manman peti chèf pou nou donk bay radyo a volum epi di manman peti chèf nou bezwenl nan zòn nan manman peti chèf paske m te wèl genlè tap bay madichon bagay sen pyè bay sa yo banm diw manmi se lontan bagay sa yo te egziste tande Se lontan bagay sa yo te egziste, bagay madichon, al nan bagay senpyè. Bagay sa yo pase mòd. Yo pase mòd paske gen anpil bagay ki pa klè nan peyi a. Yo pa klè paske e sa fè m di w wè ou gen dwa ak jan ou pa konn won jan. Ou pa konn won jan donk pa kouri, pa vote boure. E dayè si w se bon moun gen bagay ou dwe konnen nan zòn nan. Donk manman peti chèf bay radyo a volim. di li ke n ap pale ak li gen yon bagay ke n pral montre l la. Donk si l gen entènèt tou, di l fè yon ti branche a se gen yon bagay. Ou gen dwa wè videyo a deja men gen yon bagay ke w pa tande oubyen w pa wè ke m pral montre w ou tande. Manman, Manmi, nou renmen w anpil. Alò se pa avè m ou t ap pale paske mwen m poko janm pale sou dosye sa vrèman. Ou konprann? Men m tap tande deklarasyon nan, m wap fè menas, wap fè menas, ou di ke yo akize pita ou, yo akize pita ou, kòm kwa e, se pa vre, se pa vre, pa gen bagay konsa. Donk, pran ti chèz ba ou, tande, epi si w gen entènèt oubyen si w gen yon moun k pwòch ou k gen entènèt, di yo vin branche sou TT paske TT pral fè yon ti pale ak ou pandan lap pale ak peyi a. Pase banm di nou yon ti bagay, banm pale avèk manman ti chèf. Manmi bonm pale avèw jodia paske m te wè e kote wap pale wap bay madichon wap pale a sen pyè sen pyè pap tande w ou wè kounya sen pyè pap tande w paske menm sen pyè viktim sen pyè viktim li pap tande w sen pyè te ka anvi tande w men ba yo melanje pou sen pyè ba yo anpil paske menm sen pyè pa trankil anlè a. Dok senpyè map tande w manmi men bon m pale avè w e pa pou san rezon m souvan di w ayiti son peyi difisil oh sene ou fè screenshot yo kote mama li bliye job li wi ekoute kiyès nou wè sou ekran la moun ki sou youtube ak facebook lapolis debake nan baz 257 avanyè yo arete 5 moun pami yo kimberly Pèsonèlman m pa konn Kimberly. M poko janm bay enfòmasyon sou Kimberly. Lè m tap fè emisyon an, mwen gen yon journalist ki pataje imaj Kimberly ak mwen. Premye sa m wè sou Kimberly, m wè son moun kap fè pwomosyon pou Sendwave ke m gen isi a tou ki gen piblisite nan Trip Foumi. M di oh. Ebyen Kimberly se yon kanmèm yon moun enpòtan. Paske pa bliye moun yo bezwen moun ki gen moun kap swiv yo pou yo pataje piblisite. Lè m gade sou Instagram m wè Kimberly gen plis pase 20 mil moun kap swiv li. Kidonk Kimberly se yon enfliyansez. Epi M di Kimberly son influenceuse sa vle di son moun anpil moun konnen mwen m gen dwa pa konnen l paske m pa swiv vrèman Instagram etc men anpil moun konnen l pase on moun ki gen pli de 20 mil moun kap swiv li ou pa ka minimize sa lè m al gade pi ba toujou m wè ke Kimberly sa avèk izolan m wè la paske m wè manzè li fè yoga son danseuse li ye. M pale a plizyè moun ki di m manzè konn danse trè trè byen. E pi, m gade m wè manzè avèk izolan etsetera poste, m wè manzè k ap fè pwomosyon tou pou paryaj pa m. Se ke Morvan gen anpil dosye Morvan ap denonse sou bagay sa. Men mwen menm m pa rantre ladan l. Paske sa m toujou di moun yo, nou chak ap fè travay nou, nou prèske ap fè menm travay, men youn pa kòmsi anpyete sou lòt. Gen dè enfòmasyon m gen, Morvan pa gen yo. Gen anpil enfòmasyon Morvan gen, m pa gen yo. Konsa gen tou n ka gen yo ansanm, ki sòti prèske de menm sous. Men m pa janm kestyone Morvan, kote l jwenn tèl enfòmasyon, m pa gen dwa sa a. E sa fèm kitel fè travay li. Mwen menm map fè travay pam. Ok? Mentnan, donk m wè sa sou Kimberly, epi m kòmanse ap jwenn lòt ti detay, kote Kimberly kap patisipe nan de videyo klipe, ta sanble avèk mesye sa yo nap gade sou ekran, ke Kimberly abitye patisipe nan videyo ak yo. E se sa m vle jenès la konprann. La jenès, menm si w nan sitiyasyon difisil, pa kite lajan mennen w. Paske m ap gade Kimberly s on ti jèn ki petèt soti kelke pa men ki ap evolye nan sans pa l. Men pa janm kite lajan mennen w. Donk si jodi a la wap pase lèd, yo vin dekouvri ke se, se ou konprann, se mekòp ki tap fè ou pase pi bèl sou rezo yo, ou pat bezwen tou sa. Ou jis avili, imilye, menm si yo ta libere ou jodi an, aswè a, ou imilye, ou avili, paske ou te fè pati de yon trè movèz band, ou te mal akonpanye. E youn nan bagay ki rive anpil jèn nou yo an Ayiti, pou yon rezon oubyen yon lòt, yo renmen chèf, yo men pran pa ak chèf. E sa k fè, anpil ti jèn entèlèktyèl kounye a k al lekòl, yo pa gen chans pou gon bon ti mennaj. Paske yo pa gon pyas. E fransè w ap pale, manje fransè w la. E maten an m wè Darline Jean pataje yon bagay sou paj li, e yon cheve, yon cheve wi! k ap vann 999 dola ameriken. Sa t vann pi ba pri a, li nan s on bagay, s on paj, li nan 300 konbyen dola. On cheve, ki cheve? Bagay yo, bagay, krè gen cheval yo. Ad ou konprann bagay yo? Sa vle di ke pafwa anpil jèn fi yo. pou yo kapab kenbe yon aparans, pou yo kenbe yon prestans, sitou sou rezo sosyal yo, yo fè, yo aksepte nenpòt òfk, e yo fè nenpòt dega, malerezman. Eske mwen menm Theriel Thelus, mwen gen enfòmasyon Kimberly nan gang? Non! M pa genyen l. Men, eske pa gen videyo ke Kimberly patisipe ladan l, nan baz n ap gade sou ekran? Efektivman wi, paske yo piblik. Mentnan, sa se Kimberly. Mentnan se la jistis ki konnen, ki pral chèche, ki sa ou genyen de li pou fè swivi, pa mwen menm. Men ban m rete la nan peti chèf, pa egzanp. Imajine ke, lavalas ka, ou te la, ou te pi sou zen, ou gen tan wè ki cheve. Tande byen. Kiyès nou wè sou videyo sa la? Sa se Bob Kayou pa sa? Bon ou wè jou dcpj ap travay gen anpil nèg kap nan rakonte wi pa egzanp misye men gon reyalite ke moun yo bliye e se sa map di manman peti chèf reyalite moun yo bliye an rezo sosyal yo frajil anpil Rezo sosyal yo, yo fè byen, kòm si yo ranje, yo gate. E m renmen rezo sosyal yo tou. Ou wè mwen menm, yo rele m nèg achiv la. M renmen achiv anpil, anpil, anpil. E byen anpil bagay ke nèg yo fè, pa egzanp dan le tan, yo pa t janm met nan tèt yon lè, sa te ka pouswiv yo. Bon wè menm si yo ta arete peti chèf kòmsi lapolis pat gen agiman nesesè pou te mete kenbe misye videyo sa sèlman kondane misye manman peti chèf eske wap tandem ma sè ekoute menm si lapolis jidisyè pat gen eleman ase pou ta pwouve peti chèf son chèf gang. Malgre tout sa morvan di paske m toujou di oh misye ap akize moun pou vre men tèl nèg ok bon menm si morvan se manto l tap bay sou peti chèf video sa sèlman konfime ke misye son chèf gang misye nan gang e sa ki pi grav lan bob kayou nan video sa ke m pral fè n tande sa misye di. M pran ti ekstrè ki enpòtan pou nou an. Misye di ke, oh, li menm, Nè yo gen dwa, etsetera, pa vle ba l 2 lane, pa pase bay li. Sepandan, si n konprann ke n ka fè menm bagay la avèk ekip sa k dèyè l la, nèg yo ap pete bal nan Petyonvil, paske se yon gang. el kwè nan gang nan men peti chèf sou ekran la la sosyete manman peti chèf vin gade epi dim kisa w wè nan sentu pitit gason w lan la eske son bib li ye ha m ta renmen ke w vin dim sa chère madame eske son bib e m pral fè w tande yon konfirmasyon yo rele m Theriel Thelus et fier koute koute lè m fin tande manman peti chèf. Se yon ti gout dlo mal pran paske madanm Oktar ke li di ke se yon fo zam. Ou wè baz 257, majorite zam nèg sa yo sèvi se galil wi. Se yon bagay, yon peyi difisil. Bon, Jeff, ki sa t fè w pa al Sendomeng? Ou te dwe ale la ou pè? Sa t fè w pa ale la, Jeff? Ou pa bezwen pè, mon chè, ou pa gen anyen. Dayè, m pral, non w pral site la a, wi, m pral fè w, non, m pral, ou pral tande non w la a, wi. Ou te dwe al Sendomeng, mwen w pè ale, etsetera. Ekoute la sosyete. Madam ban m di w. M remake w ap rele m nan telefòn nan la. Ou pa bezwen rele m. Sa di l ap tande vre. L ap tande aske l ap rele m. E non l monte la. Madam, madam Oktav. Yè jemèn. L ap rele m la sou telefòn nan wi. Telefòn nan ap sone la. Ou pa bezwen rele m chère madam. M pa, m pa, m pa pale avè w sou sa. Si gen yon bagay w ap di se dcpj pou w al di l. Pa ban m di w yon pawòl. Pwen ba ou bezwen konnen zam ki nan do pitit ou a li pa fo. Li pa fo. E dezyèm bagay lan, se sa m pral di w la a. Ou pa t konn pati sa. E ben tande sa, son konfirmasyon li e pa mwen non. Dayè n pa gen tan pou n fè dosye. M di w sa deja n pa gen tan. Donk pawòl yo gen pwa chère madame écoutez en communication ou pa jwa e sa m tap di pastè Armel hier la ou pa ka jwe ak mo yo lè w di yon pitit fi w o w rele l etazini etan pou mande l kòman tete m yo ye epi l di w papi yo byen yo sonje w ki lè w sonje yon bagay. Se lè w gen yon pratik ak li, epi w pa wè l pandan kèlke jou, epi w sonje l, Oh Daddy I miss it. Ou konprann? Oh love I miss you baby. M sonje l. Sa vle di ke lè w ap pale an piblik, ou wè, zafè pale an piblik, e lekòl ou ale ou aprann sa. Mwen menm se lekòl m ale, m chita, m swiv yon pakèt seminè sur la communication. Comment prendre la parole en public? Comment parler en public? Fò n pa jwe ak sa. Ou pa itilize mo yo jan w vle. Kominikasyon se yon zouti enpòtan, men fò w konn kòman ou sèvi ak mo yo. Donk, se pawòl nèg yo k ap kale yo, pa mwen. M pa la pou m fabrik anyen sou nèg, m pa gen tan M pa gen tan pou bagay sa yo. Se Bob Kayou kap pale ak peyi a. Bon m retounen p djaz la. Bon m repase kasèt la pou peyi a. Nan tanperaman m pase. M ap gad yon game mwen fè. Premye bagay mwen fè. Ay gang pa m yo. Ay 2 5 7 kila peti chèf. Eske w tande chère madame. Se Bob Kayou t lage l e pa TT. E lè l di se gang pa l yo la men nèg yo sou ekran la sosyete. Li di w se gang pa l yo la e l prezante w chèf gang nan se peti chèf. Petètre nou pa t panse bagay la ap rive la. Bagay la rive tribinal nou pa t panse sa. Sa vle di ke avèk sèlman sa wi dcpj gentan gen yon bon mwayen nan men l. Kòm yo pa sou travay non plis. Yo pa sou travay, men sinon gen bagay ou te ka jwenn. Ann kontinye tande. Ay jeneral an chèf mwen e bad boy ki dèyè m e gang ki dèyè m m pa ann afè ak popwa monchè pandan m kanpe min m fon gin m lage pataje melodi m lage lò egri Pran bal nan petrovil epi la sa na konprann ket manman nou ay gen mouda fret kap. Eeeeeey non pa kouri misye ap plenyen paske tikè pa balon de lane epi tande kisa misye di misye di mwen menm nap pase matyè sou mwen men nèg sa yo pa nan bagay konsa esat fèm di ou wè bagay Etienne Maël la Son bagay epa ti bagay koz son gwo dosye Chienmay la ye wi wè nèg ap fè rara la fè videyo pale pa okipe yo non se paske pa gen jistis nan peyi a wi non se kle map pale avè nou e paske pa gen jistis nan peyi a wi eske ou tande sa misye di la misye di ke kòmsi nèg yo ap pase matyè sou li li menm. Men ekip nèg sa yo, si w panse w ka vin pase matyè sou yo menm jan avè l, y ap vide bal sou ou. E pa mwen ki di l. Morvan! Kote Morvan? Lè se misye. E pa mwen ki di l. Atansyon, hein! Ou wè, li biblik. Nan Ebre, m kwè Ebre chapitre 13 yon bagay konsa si m pa twonpe m. Fò m li Bib mwen plis kounye a wi. Li di ke pawòl lan son epe a double tranchan. Ou pa jwe ak sa hein. Li biblik, o komansman ete la pawòl. Ou pa ka jwe ak pawòl. Anpil nèg ki nan endistri sa, menm pale yo pa konn pale. On pil nèg tèt anba, rezònman yo flou. Ou wè mwen menm? Jou gen lajistis an Ayiti, yo ap mande Interpol pou al fouke Fantom kote li ye an Repiblik Dominikèn nan. TT k ap pale ak peyi a. Paske ban m di w, ou wè, lè n ap fè sosyete, nan nouvèl sosyete n vle a, zafè pou on nèg panse w se towo gronde, ap pwomote gang, bay moun presyon, ou se to, pa gen bagay konsa. Dayè misye pa gen ken asirans kote li ye lotbò a. Donk si dcpj te serye, li tap mande Interpol tanpri souple, mennen Fantom ba li la a. Se swa misye tou pran kanlèt nan gang 5 segond nan vilaj, oubyen l dakò kontinye fè mizik, oubyen yo mete l yon kote yon machin pa frape l. Pa gen bagay konsa. Paske se peyi nan fè. Se swa n kraze Ayiti plat, imoralite, ensekirite, kidnaping, etsetera, epi nou dakò kraze peyi a. Ou byen nou aksepte jisteman rekonstrui Ayiti, rebati peyi a, repati sou son nouvèl baz. Enben ekoute la sosyete. Se gwo bagay misye di la. Misye di ke li menm yo pase matyè sou li. Men nèg sa yo gen nan men yo pa nan rans. Yo ka pete bal. Sa di si nèg sa yo vlon bagay. Men menm. Ou kon sa misye vle di la? Nèg kanimatè yo. An imajine ke ti chèf soton mizik. Epi on animatè pa vle pase mizik la. Bob Kayou vle di w ke Ti Chèf gen dwa debake nan stasyon an la epi l vide ba l pou lòd paske w pa vle pase mizik yon chèf. Se pa mwen. Ou wè mwen menm, mwen analize sur le fè. M pa fabrike anyen. On nèg gen dwa wè on bagay pase l al minimize l alòske mwen l gen enpòtans pou mwen. Ou wè sa m ap di la? Anpil moun pat janm wè sa. Yo jis gade videyo a, oh gade ti chèf vre l gen zam e pa sa. Paske m di w an kominikasyon, le journaliste cherche toujours ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on ne dit pas. Sa w poko di a plis enpòtan pou mwen ke sa w di m deja a. Ann kontinye tande misye. Moun ki kim nap fè la. Wè gang sa. Taksè nan lèn de men menm kòm nou pase kaka sou mwen nou menm lè nou wèl nan lari l sòti mizik li nou pa al jwel nou pa al jwel lè sa pil veteran sa yo pase manje kaka vide bal sou nou lè nou pa jwe mizik li nap pase Pran bal nan petrovil epi la sa pa konprann tet manman nou ay gen mouda fret kap regle la bagay ki klè la mwen menm m sonje jeff oka gen 2 sponsò yo dil chache poul bay ebyen mwen menm lè jeff oka fè pa de mwen menm lè jeff oka di lap jerem tonnè krazem yo di non. Poukisa Bob Kayou pap pran tap? Jodi a m di nou sa. Wè Jeff Oka e frè m e patnè m, boul plen mwen. Men Jeff Oka se youn nan nèg m konnen ki gen sponsò nan men l, li ka fè yon nèg jwenn. Gwo pakèt lòt rapè ki ka fè moun jwenn. Jounen jodi a Tony Mix. Lè gade wè Tony Mix. Tony Mix jwenn sponsò sou sponsò. Tony Mix li gon kote l ap boukante sponsò a frè l ki se Izo. izolan. Nou tout pral disparèt. Mwen tande sa kap pase nan zòn latibonit nan. Ban latibonit. Humm donk yon ane ki trè mal kòmanse senatè Moïse Jean Charles ou trè fameux nan previzyon ou yo kote lane pase ou te prevwa pèp ayisyen pral kriye e nou kriye efektivman donk lane a trè mal kòmanse dayè kijanw prevwa nouvèl ane 2023 Sa li pral pase e ki chwa ou fè pou peyi a? Okontrè, m kwè maten an nou vle pale de yon triyangilè maten an. Lè m di yon triyangilè, m pran Etazini, m pran Bini, m pran Kanada. Se 3 antite sa yo ki pran nou an otaj Radyo Karayib. Se pou sa menm wi nou akòde entèvyou sa a Pyè Renèl, Madam Aleksann, tande byen peyi a. M ap fè yon ti rezònman tou kout avèk nou. Mendo la a vann. 155 goud nan alari an kote diri an tou vann 155 goud gen de kote nan nò peyi a kidonk nan 4 mwa si ayisyen yo rete chita si ayisyen yo kou tèt 3 antite sa yo e ki gen moun osèvis yo tankou gouvènman tankou elit ekonomik nan. Nan 4 mwa ankò, ou pral prèske jwenn 250 goud pou yon dola. Ebyen, Ayisyen pral peye yon ti mamit diri, sa moun nan Nò rele gode diri an, 200 goud, 250 goud. Ayisyen yo, m pa vin pale maten la pou m fè nou pè, men m vle di Radyo Karayib, sa k ap fèt la a, mezanmi pa mete aza ladan l. Son bagay mwen menm efektivman m t anonse depi plizyè ane paske m konnen ajanda kominote entènasyonal la. Pierre Renel, Madam Alexandre, la kominote entènasyonal se disparèt yo vle disparèt nou pèp ayisyen men erezman, erezman, erezman gen plizyè antite ki evolye anndan peyi an jodi a. ta swete loksidan pran nòt de sa m pral di la a. Atansyon loksidan! Sivilizasyon konn disparèt lò w gon pèp ki vin evolye nan konsyans li. Paske m te twou di non, m tande sa moun yo di. E twou di non anonse lakoulè pou ane 2023 a. Answit, nou pral rive Jeremi demen. E nou gentan wè ki preparasyon k ap fèt Jeremi, sa vle di kisa? Fènèl pa gen espwa ankò, se Ayisyen ap tann, se 3 antite sa yo ki mare sosis yo avèk gouvènman defakto, avèk elit ekonomik la. Yo vle disparèt nou. Men, kòm etranje yo, se yo ki bay tèt yo tit abit, nou pa t bezwen abit non. Ou gentan wè Fènèl. Jan y ap mache sou teren an, y ap fè planifikasyon, y ap monte yo konsèy, ou wè ki antite ki nan yo se menm yo menm nan ki mete peyi an la a. Sa vle di, jodi an, ou pa menm bezwen di Ariel, entèl non non, se 3 antite sa yo ki pran nou an otaj. Se yo k ap deside pou lajistis. Se yo ki di men ki moun n ap arete, men ki moun n ap endekse. Sa vle di, si se yo ki pran pòs abit lan, se pou yo wè yo mal pati Pierre Renel pou ane 2023 a. Imajine w, nou se 2 gwo pati politik. Pati politik sa yo, depi w di eleksyon se yo. Ou pap ka fè eleksyon san pitit Desalin. Ou pap ka fè eleksyon san fanmi Lavalas. Ou pap ka fè eleksyon san Tèt Kale. Ou pap fè eleksyon san yon seri de pati politik. Alòske, sa Ariel Henry ap fè avèk kominote entènasyonal lan, Li pa konsène youn nan moun sa yo. Sa vle di ou gentan ap mache vè yon eleksyon pike kole. Ou gentan ap mache vè yon eleksyon ki pral fèt tèt anba ankò. Ò tout eleksyon tèt anba. Se li menm ki mennen movèz gouvènans. Se li menm ki mennen yon peyi tèt anba. Se li ki mennen ensekirite. Se li ki mennen grangou. Sa vle di kisa? Nou gentan vle pati sou yon movèz pant. Pèp ayisyen sou antèn radyo karayib m pa vin pale pou tèt pam non lèm gade movèz pant kap yo vle mennen nou la o nwès li mete nou nou viktim twòp pandan map pale la gon pakèt jèn ki tèlman viktim yo te kouri kite peyi a lan peyi tiki yal chèche lavi gade eta yo malgre yap fè apèl pou yo ede yo pa gen moun ki tande yo sa vle di nou paka kouri ankò Pierre Enel. Skynel, klas mwayèn nan ki te fatige nan kè pòtoprens mezanmi, yo di prefere yal fè biznis yo sendomeng, yo sezi tout sa yo genyen yap imilye yo, nou paka gen kote pou nou al ankò, se sak fè nou tèlman wè gon movèz plan kap planifye la. Nou oblije mete pye nou deyò pèp ayisyen Pèp ayisyen m pa vin di nou vin kraze afè moun klas mwayèn yo M pa vin di nou vin kraze afè ti biznis ti rafkad pèp ayisyen moun klas mwayèn yo gen M pa sa m vin mande nou Men m vin mande klas mwayèn nan swadizan klas mwayèn nan Nou vin mande pwofesyonèl yo Nou vin mande entelèktyèl yo Nou vin mande mas yo kèlkanswa kote yo ye ouvriye, pwofesè lekòl yo, nou tout, si n pa pran responsablite nou, men sa k pral rive nou. Nou pral rive yon kote, nou va t bezwen bourèt gwo.